Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon deja trè bòn semèn nan nòtre konpayi e nou espere ke tout bagay anfòm pou sila yo ki aletranje ke di kouraj pou lèjan ki sont an Ayiti paske La situation est grave a Ayiti. Nou konnen depi n la a, enfòmasyon nou pote ba ou. E se pati! Plizyè prezime bandi mouri nan kad yon operasyon lapolis nan vil Okap mennen nan yon zòn ki rele Zonbi. Yo fè nou konnen se sou tèt Bèlè. Mwen pa moun Okap, mwen poko al Okap tou an menm tan. E sa se pase dan lanwi du 25 au 26 jen 2021. Prezime bandi sa yo, daprè enfòmasyon, te al kache nan zòn Zonbi ak plizyè lòt moun avè yo, pami yo te gen fanm. A bon! Nèg yo te nan aktivite krèy tou! E lapolis sène zòn nan, lapolis arete 2 ladan yo e lapolis ta sanse mete dife Paske nèg yo te antre yon kote, ebyen gen plizyè moun ki yo menm pase anba dife. M ap gade pou m wè gen anpil reyaksyon dè jan ki diz ke Okap pa Pòtoprens. Pa vin fè bagay sa yo isit la. Kidonk, lapolis li menm li vrèman detèmine ebyen pou kapab trake bandi nan anpil lòt zòn nan peyi Dayiti. Fòk nou di ke. Sou dosye sila, nou gen foto, an menm tan nou gen videyo. Men fò n di ke enfòmasyon yo varye. Gon premye enfòmasyon ki fè kwè se 2 yo arete. Genyen plizyè lòt ki mouri. E genyen yon lòt enfòmasyon ki fè kwè e se 4 yo arete e genyen plizyè lòt ki yo menm pèdi lavi yo puiske lapolis a mi fe nan espas kote mesye dam sa yo te ye a. Pou lè foto e lè videyo se vrèman orib. Je suis désolé. Mezanmi pou moun kap kritike kap plenyen ki fè yo paka jwenn foto ebyen mwen toujou voye ba nou e lè premye demandè yo toujou jwenn pa mande an reta paske lè ou mande an reta m panse ke mesaj ou a lap desann anba nèt donk fon jan kanmenm pou toujou mande pi bonè e pou kapab jwenn paske imedyatman emisyon an fin difize mwen rete avèk telefòn mwen nan menm pou m kapab voye videyo ba nou nap gade pou n wè videyo kote. Neg yo ap pase anba dife la. Se tris pou peyi dayiti. E pou moun ki nan group telegram nan. Map mande nou silvouplè yon maksimom de prekosyon. Pask on ne se konnen pa. Gen moun ki antre pou tet yo. Gen moun nou mete. Gen anpil nou mete nou konnen yo. Men gen anpil nou pa fin konnen yo totalman. Se pa toujou evidan de kominike de zenfo. Sur sa personalite. Osen di group. Si on ve. Entame youn konvèsasyon, youn entèkominikasyon avèk youn otre pèsòn, li evidan pou ekri l an prive. Men pa lapèn pou n kapab difize dè enfòmasyon konsènan la pèsonalite d'une pèsòn sur le groupe. Alò konpri! Nou prale nan Site Solèy. Gen yon ti kalm aparan o nivo de pli gran bidonvil kapital la aprè frap ki te genyen vandredi nan Site Solèy kote ke Ebyen je nèf fon ti souke Gabriel tou piti. Men, sonje m te di nou sa, Gabriel il est conflictuel. Lap sanble plim ni, nèg yo mèt atann li pral bay yon frap. E lap frape trè fò. Anpil prekosyon. M swete ke moun Site Solèy yo menm yo pran yon maksimòm prekosyon sitou moun m ta kapab di ki nan fwontyè antre Gabriel e Boston. Belekou an menm tan. Donk yon maksimòm prekosyon. Epi gen yon video kap circule video kote ke bon gon bagay pou nou konprann wi m toujou di leta sa el vin trò ta li difisil jounen jodia la pou dechouke yon bandi sak fè sa banm pran egzanp izo nan vilaj de Dye izo vin genyen yon lyen endefektibl avèk popilasyon an. Moun y ap joure sou rezo sosyo yo ap di Izo monchè w s on kriminèl ou pa gen dwa ap vin pale la a. Se vre men pa bliye li kapab yon bon moun pou popilasyon an. Paske lè yon nèg ou kriminèl w ap touye men moun bò lakay ou ou pa fè yo abi ebyen moun y ap renmen w. E lè lapolis ta vini pou dechouke w premye eleman k ap parèt se moun yo. Se nan sa n pran la wi. Ban m di w yon bagay, malgre tout soufrans ki genyen nan Matisan ak Gran Ravin, malgre tout krim ki fèt anlè a, ou wè moun yo toujou renmen Kris la. Donk sa vle di kan menm genyen yon rapwochman. Ebyen se sa m ap di nou. Li valab tou pou Gabriyèl. O pwen ke gen yon ti videyo kote ke moun Bwouklin yo pran lari, se te samdi swa. Kote ke yap chante refren sa a Babekyou vòlè diri Gade e tande alafwa non. Mwen m te di lapolis sa, e m te di otorite nan gouvènman an sa, nou kite popilasyon an in twòp nan bandi yo. Jounen jodi a la vin gen yon lyezon, jan m toujou di sa, tèm mwen toujou itilize pou sa, se yon fizyonman. Sa vle di, yon lyen enseparab antre moun yo e bandi yo. Bon ban m di yon bagay, lè yon bandi nan yon zòn, malèrèz sa a pa ka peye lekòl pou pitit li, Li pa kab peye dènye mwa a menm pou l pran kanè e ke bandi an li menm fouye men nan pòch li, li di al pran kanè a pou timoun nan. Bandi an avèk Jovenel kiyès l ap pi renmen? Ede m konprann, ede m non. Lè ti Junior, Lasalin, yo parèt yo vòlè bagay machann yo nan mache a, machann nan rete de men sou tèt, li di mezanmi l pa konn kisa pou l fè epi menm ti Junior sa a kanpe li fè yon resèt epi l di machann nan men kòb ou pèdi a. Ant ti Junior Avèk premye minis a i. Kiyès moun yo ap renmen? Kiyès ki pi pre yo? Kiyès ki toujou panse pou yo? E se la a, fò n fè trè atansyon. E ke jounen jodi a la a, bagay la pouri nan men nou, se bandi yo k ka deside pou di, monchè, an n fè yon ti lapè non. An n sakaje vil la non. Se konsa li ye. Menm nan nivo 400 mawozo ou wè nèg sa yo ki osi kriyèl, anpil moun renmen yo nan popilasyon an. Donk sa vle di. Leta kite bagay la anpire nan men l anpil. Nou pral fè yon ti pase nan Dèlma 2. Vandredi, m kwè, te gen gwo lese frape antre lapolis e lèzòm de Ba Dèlma. O pwen ke gen enfòmasyon ki rive jwenn mwen ki di ke nèg yo ta, tande wi, ta mete dife nan garaj lapolis ki nan blòk aviyasyon an. Men nan batay sa a gen yon piti ki nan Dèlma 2, non li se Da. Misye tonbe. Donk misye tonbe e son jenn ti sòlda wi. Misye pèdi lavi li. Epi gon lòt bagay. Avan ou wè Babekyou te fè videyo kote li aple pou gen yon veritable revolisyon an, ebyen fò n di nou ke Babekyou te nan gwo diskisyon ak yon sòlda l. E sòlda sa a li menm li m kwè l kite baz la. E m ap mande m si kounye a eske misye ap tounen paske Babekyou lanse revolisyon an daprè sa li di. Men ki revolisyon? Sa se pa yn revolisyon. E m pa kwè se mwen sèlman k ap di l, gen anpil lòt moun k ap di l tou. Leon Charles di l, Sa, ce n'est pas une révolution. M ap vini toutalè avèk yon emisyon, sa sapèl Mémoire du micro, pou m montre Barbecue li pa respekte ankenn liy. Kòmanse nan lapolis. Li te santi ke yo detui li, men li menm jounen jodi a la, l ap vanje destriksyon an. Men eske li sou bòn vwa? On va voir un peu plus tard à notre prochaine émission. Sòlda sa a jiske la m ta kapab di pandan nèg yo ap fè operasyon an Babekyou fè gwo zen a misye menm rale zam sou li. Poukisa? Se sòlda sa a ki te tire Simo a. Lè Babekyou rale zam sou misye e tout lòt nèg yo di Sa pap ka fèt. Sa pap ka fèt. An pou jan Simo ap pilonnen nou la a, epi ou pral tire misye pou sa, wap fè chòk avèk misye poutèt li te tire yon nèg, sa pase l pase nèt. E nèg yo di misye nou menm nap kite baz la si yon bagay konsa ta fèt. Bon Babekyou reflechi l pa fè zak la, men malgre tou sòlda a vire do l l ale. Eske kounya a misye retounen? Paske Babekyou chanje faz. Jiske la li te gen yon ti minimòm yon ons. dafeksyon pou sèt inite ki rele CIMO a. Men, bay revolisyon sa a, li fè moun wè yon lòt babekyou. Humm! Gen anpil moun tou k kòmanse bay babekyou do, pa vre? Bon! Gran Ravin, mezanmi! Ti Bwa Gran Ravin, yon batay triyangilè, Izo, Krisla, Ti Lapli. Sa k fè wout sa a pa ka debloke la menm? M ta renmen konnen, e lè sa a se avèk Leta pou n pale. Kòmsi depi premye jen pou yon bagay bloke mesye! Men nou nan fen mwa jen an wi. Leta kanpe lap gade wi. Enben leta w se popilasyon an. Se izo pou moun rele kòmandan. Se ti lapli pou moun rele kòmandan. Se krisla pou yo rele kòmandan. Paske si depi premye jen yon batay kòmanse mezanmi jiska prezan zòn bloke e sa gen enpak. On nèg ki gon machin jounen jodi a la, depi w pa on gwo toryan k ap estoke gaz pa doum lakay ou, ou pa fouti di m ou pa konn mizè achte galon gaz san dola, san ven dola nan lari an. Ou pa fouti di m ou pa konnen l. E jan peyi a ye la, on nèg k ap mache a pye ou riske. Donk si w gon on machin, w ap pran chans sòti sou li sitou si w on kote uitè diswa k ap on kote a. Bon kounye a la kisa n di? Se pèp la k pou pale a Izo? Se pèp la k pou pale a Kris la, se pèp la k pou pale a ti lapli pou di mesye, nou pa kapab ankò, bay yon sese l few m ta renmen konnen, m ta renmen konnen wi, m ta renmen konnen paske mesye bagay la pa bon, nou pa ka kontinye konsa, m toujou ap di nou sa n pa ka kontinye konsa, epi banm di nou yon bagay mwen mesye nou konnen e pou pèp la m ye, mwen rayi sa nap fè a, m toujou di nou sa, banm di yon bagay souple, silvouplè, ni patizan chèf, ni nèg ki chèf. Pa fè ankenn pwosè entansyon sou mwen ankò, kòmkwa m se moun ki ap pwoteje tèl bandi. Mh, non monchè, pa gen bagay konsa. Chak jou m ap di nou sa, e m ap raple nou a lòd, pi gen ankenn nèg mete sa nan tèt ou, m ap pwoteje bandi. Nou fè krim, nou touye popilasyon an, nou fè popilasyon an pase mizè, epi kounye a mesye, pou n ta konprann ke m ap pwoteje youn, m ap blanchi lòt. Adye podyab. Antouka mesye mwen fòm di nou byen ke Izo ti lapli, Krisla fò n fon jan pou Matisan debloke. Si se Krisla k responsab pou l fon jan pou zòn nan debloke. Si se Izo ki responsab pou l fon jan pou bagay yo debloke. Si se ti lapli ki responsab pou l fon jan pou bagay yo debloke. Paske mesye bagay yo pa ka kontinye konsa. Antouka mèsi la fami kòm toujou. Un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pouw nou dir ke vous apresye le travay epi aprè kès kon di a la pwochèn.